Pwoblèm peyi a, se pa pwoblèm an Chine kote maladi a soti. Se pwoblèm ke la pwobestik ap avanse. Kisa pwoblèm nan di? Bagay ki te detwi premye nasyon ke nou te genyen an, se Sodòm e Gomò. Masisi, madivi, la koripsyon, moun ap manje moun, moun ap tye moun. Bondye fache kontre nou aktyèlman la a. Alò nenpòt ti ekspresyon li vin ba nou pwoblèm. On moun ki konnen ou pa dwat vo mye ke w al konvèti nanm ou pou w konnen Jezi pral tounen. Ann kite bagay sa a. Maladi k ap vini yo se pa mo yo ki pale, se sa n ap fè yo pou n kite. Se lemonn antye k ap m ap pale avèk nou, se mwen menm k kòkòdebal. Mwen menm mwen santi bagay yo boulvèse m, Paske men kòman ap fè chè de poul. Se nou menm ki koz. Kote bagay sa soti. Fanm ap pran fanm. Gason ap pran gason. Yo te menm di pou gason antre legliz marye ak gason. Se sodòm e gomò. E nou ka rete konsa. Bagay ki te pase gonayiv la ka pase ayiti ranmase tout vye fatra la fout yo nan lanmè. Yo di se rat sourit moun yo manje, chinwa yo manje. Si yo te rat a sourit, maladie, nou tap gentan peri, pran se valè rat. Ayisyen ap pede konstwi lakay yo, nou menm nou gen rat, rat dòmi ansanm avè nou. Mwen menm rat konn dòmi lakay mwen. Tu konpran? Rat pa koz anyen. Mwen ta di plis fatra, la koripsyon, timoun piti ap fè de bagay la nan lari an la, sou chanmas. Hein? Ti fanm ap pran ti fanm, ti gason ap pran ti gason. Pito nou lapriyè pito pou vye mo yap di yo kap vini e se pa vre. Ann priye Bondye pa segond kom m tande yo di yo pral kraze tout legliz yo pap kapab Bondye pral fache pi plis kwak nap priye anpe de nou menm e gen yon vwa ki di konsa si ayisyen pat konn priye yo detwi nou deja wi nou fè trop peche.